Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan avèk ou, epi nou pral pale sou kèk ti koze men, ekoute nan emisyon sila a. Ou pral tande anpil enfòmasyon. Gen enfòmasyon ki piblik, gen enfòmasyon ki poko piblik paske genyen yon dosye ke nou te deja panche sou li men ekoute genyen yon maksimòm denfòmasyon ki vini an plis. Men jist avan, vwasi pou vou, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince demande aux responsables des réseaux sociaux de bloquer les comptes Facebook, Twitter, IG, E youtube de Barbecue bon Barbecue pa gen kont youtube Busta John ben wi Edoiska Robert jiska nouvèl òdr an rezon de lèur itilizasyon o fen de teworize la popilasyon sivil bon brèf foum di ke pa gen pwoblèm non komisè gouvènman ekoute men chak bagay gen fòmil pa yo donk la fason don la korespondans. a ete prezante ebyen mwa je kwa ki a un pti pwoblèm de pwosedur paske chak enstitusyon gen fason ou adrese yo lè ou ap adrese ou avèk yo donk m konprann ke se un peu de lejète de votre part mè la pwochèn fwa wap eseye fè sa pi byen men fò n di eske sa ap gen sou Jimmy Cherizier. Pas sûr. Jimmy Cherizier a un compte Facebook. Et si on a fait bloquer le compte de Jimmy Cherizier, il peut passer sur d'autres comptes. IG, ben je sais pas. Et YouTube, Jimmy Cherizier n'a pas de compte YouTube. Et puis, dans requête là, commissaire, Si genyen pwoblèm de procédure, se ke otorite ki regile rezo sa yo, ebyen yo pap kapab mande, oubyen yo pap kapab pase a l'action. Donk sètadi, oubyen otorite ou ekri yo, yo pap kapab fè enjonksyon, yo pap kapab fòse YouTube, IG oubyen Twitter pou kapab bloke kont moun sa yo. Donk sa vle di ke fòk tout pwosedu yo respekte. Tech. Depwi ce matin Mwen leve gen yon video ki tonbe vin jwenn mwen. Ben je crois que se yn video ki dure anviron 24 alors 12 secondes se yon polisye chanpay ki arive pèdi lavi li tabar bò pon an misye se yon udmo li ye ben ekoute ce polisye Se kòmsi m ta kapab di se yon va yo fè dèyè li pou al mouri. Paske m pa arive konprann ke on nèg ou antre nan yon enstitisyon, enstitisyon an genyen sa n ta kapab rele yon deviz, yon objektif ki sa li ye se pwoteje e sèvir. On dwa pwoteje e sèvir. Men ekoute, nou ap viv nan yon peyi kote ke chak jou se pwoblèm, se anpil difikilte. Le policier, donk, li moute yon chofè moto e arive la ou on a mentionné, ebyen bò pon tabar la, nèg yo pete diskisyon petèt pou kòb la. Men chofè moto a se pa li menm ki a la baz gaz la ki moute a. Menm lè gen anpil nan yo ki yo menm pran plezi yo achte yon galon gaz 400 dola epi fè kous yo 2 300 dola, omwen yo ta kapab fè nenpòt 6 a 7 kous a 300 dola donk wa konprann ke sou galon gaz la yo ka fè nenpòt 6 700 dola benefis. Ebyen se poum di nou ke. Polisye a pete koken, misye rale zam ni, erreur totale paske c'est un citoyen se pa un bandit, ou nan diskisyon avèk on moun eseye jere sa nou gen poun jere an. Epi sa w tande a la bang bang, li daprè enfòmasyon yo touye. chofè moto a, epi de jan ki son dan la zòn, yo menm yo wè aksyon an epi sòt ande ala yo kouri dè polisye a. Bon petèt ke l pat gen ase de minisyon pou kapab reponn ak kantite moun sa yo epi aprè ba se bawaww. E m gen enpresyon ke yo masakre l paske nan videyo ke m genyen nan menm nan, videyo sa a li poko mouri ladan l e ekskize mwen paske li deklannche men fò m di nou ke ebyen eske polisye sa a mouri? Aparaman misye mouri paske ben yo. kraze l. Yo maspinen l paske li fè yon erè grav. On è la pou pwoteje e sèvir. Donk, a la sèl diferans ke yon moun pote boure sou w pou l te ka touye w, jwenn pou touye l, gade, ou te kapab fè l tounen paswa anba bal. Men yon senpl diskisyon pou yon afè lajan, kous moto, ebyen koute, mwa je panse ke se polisye la avan lamò, donk. Il perd le nord. Bref, si yon moun bezwen video a, paske video a apparemment li sanse viral sur les réseaux sociaux, ben si w ta renmen genyen video a nou menm nap voye video a ba ou. Gen enfòmasyon toujou wi la famille, enfòmasyon konsènan batay je 9 paske pa bliye m te di nou ke a chak enstan gen yon maksimòm enfòmasyon ki ap tonbe e konsènan batay ki te gen ant la polis. Dènyèman, avèk mesye G9 yo, fò n di ke il semblerait ke chak gwoup G9 jwenn yon ti bagay. Wi, nèg yo chak jwenn ti men sòl pa yo paske, men m poko konnen sa k tonbe nan lapolis tou non paske lè gen anpil blese nan nivo nèg yo konsa, gen de mò, ebyen m panse ke lapolis ta kapab jwenn ti bagay pa l tou. Men ekoute, ben pou lapolis se enpe diskrè, on a pas les news concernant des blese ou de polisye ki ta petèt. tonbe nan kad afwontman sa yo. Zye nèf, Lasalin, mwen je li pou wou de Ti Jinyòr. Ru Sen Marten de Sonsonn. Mikanò, Waf Jeremi. Iska, Belekou. Chansrèl, Kobi, tout nèg sa yo ap plenyen akòz yo pèdi anpil sòlda e anpil nèg pran bal. Dans la journée d'hier, il y a pas mal de tweets. Et dans la matinée il y a un tweet de quelqu'un disant que eh bien gen T-Johnny ki se bra dwa Tiska li ta blese grav pandan atak la nan tèminal Varreux an li ta nan yon lopital paske li poko mouri li ta dwe opere rapid. Et puis la personne qui a posté l'information c'est bien Theriel Thelus en disant que n'a bousqué pour plus détails. Mais écoutez, ce petit Johnny là, il est parti pour ne plus revenir. Sa ta vle di ke depi le batay la komanse la bon batay la, m ta kapab di, ebyen eh Iska pedi yon bon jwè. E fòn di ke nan bal ki tap tire nan kad batay sila, se bal ki soti byen lwen pou kapab rive jis nan Belekou e menm rive waf Jeremi. Sa vle di bagay la te vrèman difisil, anpil detonasyon, krepitman yo pasi pala, dè tir, de nèg yo menm tou k ap reponn, donk se te yon kanaval bal. Men, tande byen, m pa konnen nan moman m ap pale la a si bagay yo on ti jan antre nan kalm yo, men zòn pis la se te yon zòn ki te parèt vrèman difisil paske lapolis te kontwole tout espas sila a e M pa konnen, depi w parèt sispèk, pwoblèm pou ou. Brèf, bon, e nèg yo te gen 4 cha, youn sou Iska, jan m te di lè nan dènye emisyon ke n te fè yo, youn sou Waf Jeremi, youn pou aviyasyon, e lòt la pou kapab fè vire tounen jan yo vle fè sa. Se sa k fè, se Lasalin ki gen plis mò, daprè enfòmasyon, se paske pandan cha a ap goumen a nèg Waf Jeremi yo, ak Iska epi yo menm y al eseye mete cha a nan O. Malchans pou yo, cha a vire, sa w tande a, ben y a un terme qu'on utilise toujours de dire eh bien Bwa kale, sa vle di nèg yo gen bagay nan men yo e nèg yo jwenn anpil bagay. Tout moun jwenn e se sa k fè w wè eh bien gen anpil nèg ki tonbe. E finalman, Ti Jhonny sa a, se yon bon Ti Jhonny. Ebyen m ta kapab di Isca pèdi ti Johnny. Se dur men il faut l'aksepte paske quand ou ap batay ebyen fòk ou aksepte pou pèdi e fòk ou genyen sa n ta kapab rele moral wo paske gen de nèg ou anfas li m ta kapab di moral li vole wo ebyen ou menm fòk ou kanpe djanm. Sa vle di Lasalin. Ri Senmaten, Waf Jeremi, Belekou, anpil kote sa yo, zòn aviyasyon an m ta kapab di, ebyen, nèg yo oblije pran bagay yo, yo plenn. Paske, genyen nèg, anpil nèg ki tonbe, gen anpil nèg ki blese. Fò m di nou bagay la rete anba anba onivo de zye nèf. Mwen je pans ke Jimmy Cherizier ki è donk le porte pawòl de sèt strikti, li sipoze bay yon konferans pou laprès pou di, ebyen, ekoute, Eske vrèman genyen moun ki tonbe oubyen demanti enfòmasyon sa yo ki ap sikile kòmkwa se rumeur, pa genyen sòlda ki tonbe men depi se batay mesye fòk gen sòlda k tonbe sa ka rive polisye tonbe yo kache enfòmasyon an sa ka rive nèg jenèf yo pèdi anpil moun tou yo pa vle fè konnen sa men kanmenm ya de mò kanmenm ya de blese. Quelle sera la stratégie de zye nèf? On se pa ankò puiske lapolis li menm li vrèman mobilize pou kapab netwaye tèren an, yon tach archi difisil ki ap jwenn anpil obstak. Tande non gen yon lòt kozeri la. M ta kapab di. Eske se RL prod selman ki pale sou dosye sa? Tanpri lot frem yo, lot koleg mwen yo fon ti pale sou dosye sa paske bagay la vreman difisil o nivo de Delma 2 paske hier dans la matinee a partir de 10 heures du matin gen yon incursion ki fet pa bo kote yon lot group de bandi nan A pwoksimite katye Dèlma 2, ebyen n ta kapab di genyen 4 moun ki pèdi lavi yo. E pami moun sa yo ki pèdi lavi yo mezanmi paske m te di nou ke m ap pote tout enfòmasyon yo pou nou gen 3 fanm. Men eske se 4 sèlman paske gen moun y ap chache yo pa jwenn. Gen plizyè lòt moun m ta kapab di ki tonbe. E genyen yon machann bòlèt ki li menm pèdi lavi l tou pami 4 moun sa yo. Genyen 3 timoun ki pran bal. Men nan 3 timoun sa yo ki pran bal la gen yon manman ki genyen 2 nan yo ki pran bal. Donk nou va konprann ke chak fwa gen batay nan geto a, chak fwa genyen kraze brize sa yo, se popilasyon an ki toujou viktim. Paske lè yo pote boure, dèfwa yo pa jwenn bandi, ebyen. Se popilasyon ki peye po kase. Jounen jodi a la, ou imajine ke 3 fanm pèdi lavi yo. 1. Anpil moun pran bal. Gen yon machann bòlèt ki mouri. 3 timoun pran bal. Gen yon manman, li menm ki genyen 2 nan timoun sa yo. Donk se grav. Je vous demande de Cesser cette hostilité mes frères M toujou di nou sa euh M konprann ke moun ki anfas ou a li fè w anpil tò Moun w ap batay avè li a petèt ke li fè w anpil tò Petèt ke li deside pou l kapab elimine w Men sa pa konn rive mesye pou nou gade popilasyon an tou Pou n gade foto moun sa yo k ap mouri Pou n gade sivil k ap mouri Moun k ap mouri sou Bèlè Moun k ap mouri nan Dèlma 2 Moun k ap mouri nan Dèlma 6 Nou pa di tèt nou anyen E moun sa yo mezanmi yo pa gen moun non ki pou pale pou yo antouka se nou menm ki pou pale pou yo mwen mande nou tanpri ba yon chans kite popilasyon sa fè yon ti viv paske lè moun nan paka manje li paka bwè yon ti dlo li nan difikilte ebyen fòk gon bagay ki pou fèt e leta pa vle fè anyen li paka nan tout pwoblèm sa yo mezanmi lè fini pou nap ba yo bal ankò non bon antouka fòm di nou ke. Sitiyasyon konplike pou moun Site Solèy paske prèske tout espas sa yo fèmen, se sèl moun apye ki yo menm nan zòn sila a k ap pase pou kapab al bouske yon ti aktivite. Kisa l ye? Paske pa gen dlo, machin dlo pa ka antre. Ti dlo potab yo pa jwenn sa, moun yo preske pa jwenn dlo pou yo benyen. Se kòmsi m ta kapab di, ebyen, revolisyon sa k ap fèt la la a, se moun ki nan geto yo k ap peye li paske, nèg sa yo menm ki kontwole gaz, Ariel Henry, lòt gwo potanta nan gouvènman an, yo toujou genyen gaz yo pou yo vire, y ap manje byen. Men popilasyon an ki anba je nou yo mesye, moun sa yo ap kreve. Donk si nou pa fè yon jan, bagay la kapab parèt vrèman, vrèman difisil. M te kontan avèk nou sou chanèl la pou n te kapab fè ti pale sila. Ebyen kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande a fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye bay nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre kèskon di? A la pwochèn!